Mwen menm si m te konnen m tap gentan rele w m di w a kiyès? Avèk ti manman pitit li a. Vwala ti manman pitit li a. Misye resi vre resi fè tikè a. Hoo! Bon m bliye bagay sa mwen manman pitit la. M pa kwè bèl timoun sa pa gentan fè ti pitit. Bèl dam sa pa gentan fè ti pitit. Dam li yo monchè! E pa avèl? Pale ou mwen fanm. Sa misye ap di manman pitit li an men. Ou pat konn sa tou? Mon chè, vale ou al pati. Hein. A madanm li bal se ou deye gate bay pa ti moun. Ou deye gate pa ti moun. Ou gen ap vin bay nèg a madanm. Ou bel ti, bel ti pitit. Fanm nan pral bay vale ou rezidans. Ou ipokrit! M la ap gad Etazini nan tele, m anvi al wè l kounye a la. Gad sa w fè ti nou! Fout m fout ba ou! Ou pa renmen fatigo non Valerio. Mechan! Depi w prale m pral depoze w nan èpòt la wi men. Non ti nou, pa di sa. Hein? Ou plis pral depoze m nan mòg la.